Comment on va mieux le faire et et j'ai bien hâte d'avoir ces conversations et je souhaite à à à tous mes amis haïtiens de passer des bons moments malgré les difficultés. Li pa yon sekrè pou pèsòn, depi kèk tan se Kanada ak Etazini, Lafrans ki nan tèt peyi Dayiti e se yo menm ki pran desizyon lè yo vle, se yo menm tou ki di ki moun yo dwe mete nan kanpe lwen Pandansetan, y ap toupizi pèp la, yo fè sa yo vle anndan bout tè papa Desalin nan. Mwen kontan ansanm avè n jodi a ankò pou m prezante n tout dènye enfòmasyon k ap domine aktyalite a, men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Salim Souka se ansyen konseye Laurent Lamothe ki te responsab pou resevwa zam Laurent Lamothe te konbande nan peyi Izrayèl ki te travèse Kanada pou rive Ayiti, jan Anel Belizè te rapòte sa nan Chanm Depite a, li menm ak Slèm Privè jounen jodi a se 2 gwo chabrak ke peyi Kanada sanksyone pou enplikasyon yo nan finansman gang ak fè zak malonèt anndan peyi a. Privert ak Souka vin ranfòse yon gwo lis moun ki anba sanksyon e nou ka di pami yo, Martelly, Lamothe, Rony Celestin, Gary Boudon ak Louis Latortue, genyen Joseph Lambert ak Ronald Dib pou n site sa yo sèlman. Yo anonse tou yo pral voye gwo bato militè nan rad Pòtoprens lan, konsa k ap vin veye aktivite gang yo e pèsòn moun poko ka di Eske tou, y ap voye lòt chablende yo te pwomèt yo, menm jan Ayiti te depanse kòb sa pou te depanse yo sa gen kèlke tan? Anyen poko ka fèt, nou stil ap makel pa sou plas. Nan moman n ap pale a, kite m tou anonse n, bandi ak zam kidnape ansyen senatè Doktè Gérald Gilles devan klinik li nan moman l t ap monte machin pou l antre lakay li, e daprè sa yon pwòch rapòte n, pou kounyela, nou poko konnen e gen plis detay. Ki baz ki dèyè kidnaping sa a? e kantite lajan yo ta reklame pou ta libere ansyen senatè Lavalas la, Gérald Gilles ki pou kwè li la nan men bandi nan Pòtoprens. Eske tou Kanada pral kanpe ak Lèzetazini pou pèmèt eleksyon fèt nan peyi a, Premye Minis Ariel Henry nan peyi Jamayik pou kapab kontinye nan koze somè Amerik la kap fèt nan moman nap pale a. Rete ansanm avè n, gen anpil enfòmasyon kap devlope nan jounal la pou jodi a. Si ou poko fè sa, rejwenn ekip la. Abòne ansanm avè n. Nou se Sofia TV 83. Tout detay ak enfòmasyon yo ap kontinye vini nan pwochen videyo n ap pibliye yo e w ap tande plis nouvèl sou chanèl la. Gen de vagabon san excusem wi sangwen nan Canada se yo k pou pote nouvèl ba ou se yo k pou di w sa yo menm yo vle pandan ke Yo la lan Canada yap domi eksuze m yo ap domi yap manje yal lan twalèt yo e aprè sa se yo k pwal vin man moute pwal vin di nou men kòman tèl bagay te pase fò ta di yo te temwen moun ki te temwen an yo pap kite l pale paske yo menm yo vle rantre lan sèvo w pou yo ba w manti yo vle rantre lan sèvo w pou se yo k di w men kisa ki pase se poutèt sa mwen mwen di nou ann aprann korije kaye sangwen sa yo Se pa yo pou vin di nou men sa ki pase, men moun nan tou, ou menm tou ou kapab poze kesyon. Se poutèt sa nou te adere nou. Nou di pèp la vle pale avèk Claude. Pèp la, ou pa wè kisa sangwen sa yo soti? Yon pil vwayou ki soti lan jeng lan. Yon pil vwayou ki soti kote ke yo soti. Bon mwen menm mwen wè pèp la pat ouvè yo anba souflèt, kenbe yo, kraze yo menm kote a, ma pare ba ou mwen mwen sezi. Nou gen yon pèp ki vrèman byen, pèp nou an edike anpil, pèp nou an edike anpil. Ou konn Jean Jacques Dessalines ki sa l t ap fè? Si te gen san Jean Jacques Dessalines ki t ap koule nan venn nou, ou konn ki sa l t ap fè? M ap parye ban nou, moun sa yo t ap tèlman manje baton. E m di nou l e m ap redi nou l ankò, jodi an fòk gen moun ki kapab poze kesyon a dè moun ke n ap kritike. Fòk gen de moun tou, se pa nou sèlman ki pou di epi pou yo koute nou. San pli tarde medam mesye nou pral rantre dirèkteman avèk jounalis la e pou tout dosye k ap pase anndan peyi a. Avèk nou jounalis nou Yve Juste. Yve Juste frèm kòman ou ye mwen salye w frèm kòman ou ye. Jodi a se jedi 16 fevriye 2023 se deja 5èm pa 4èm parenthèse aktyalite a ki antre lakay nou pou semèn nan. Ansyen sekretè deta afè etranjè peyi Dayiti a, Henri Robert Sterlin, fè konnen patisipasyon premye minis defakto Ariel Henry nan 44 yèm somè caricom lan pap pote anyen kòm solisyon nan kriz la. Okontrè, Ariel Henry se chanpay lal bwè avèk ti pwason lal manje nan peyi Bahamas. Se te okazyon pou doktè Sterlin eksplike rezon ki lakoz entènasyonal la pa reponn ak demand fòs militè etranje yo. Se akoz chèf primati a mal plase pou fè demand sa a, pandan l pwofite okazyon an pou l denonse kèk peyi ki di yo se zanmi Ayiti, poutan se yo menm ki dèyè enstabilite peyi a konnen dènye tan sa yo. Pwofesè Henri Robert Sterlin pwofite okazyon an pou l di nan semèn kap vini yo otorite amerikèn yo pral kontinye arete moun tankou lo mango nan peyi a nan dosye asasina Jovenel Moïse la. Anviwon 2,583 moun asasinen sèlman pou ane 2022 a, 16 jounalis mouri, 1,155 aksidan sikilasyon anrejistre. 654 mouri nan aksidan sa yo epi 4,844 lèzòt sòti blese, 5 lòt disparèt, 1,200 moun kidnape, se antouka rapò responsab Kolektif Defansè Plis yo prezante pou ane 2022 a sou sitiyasyon dwa moun nan peyi Dayiti. Apre ke Premye Minis Kanada a, Justin Trudeau, te fin voye yon avyon militè nan espas ayeryen peyi Dayiti a pou kapab kontwole espas kote gang yo gen kontwòl la, ebyen finalman Justin Trudeau jodi a ki t ap patisipe nan 44 katriyèm kongrè caricom anonse ke Peyi Kanada pral gen pou l voye yon bato marin sou lanmè peyi Dayiti. Bato militè sa a l ap gen kòm misyon pou kontwole epi ransèyman ak siveyans, daprè Premye Minis Justin Trudeau ki anonse nouvèl la. Justin Trudeau pwofite okazyon an pou l fè konnen peyi Kanada pral gen pou sanksyone nan semèn k ap vini la 2 gwo pèsonalite andedan peyi Dayiti sou kesyon moun k ap finanse gang. Y ap kontinye rete nan 44 triyèm somè caricom nan ebyen premye minis Bahamas la lage yon bonm anndan somè sa a kote ke premye minis Bahamas la ki se Philip Edouard Davis alo. Wi, wi, ou mèt pale. Premye minis Bahamas la, li menm ki tap ouvri 44 yèm kongrè caricom nan, ebyen misye fè yon deklarasyon kote ke misye frape peyi Etazini anpil. Nan deklarasyon sa, misye fè konnen tout zam ki sòti, ki antre an Ayiti, kap kidnape moun, kap touye moun, se Etazini yo sòti. Sa vle di Etazini li se youn nan moun ki omwen ap alimante ensekirite nan peyi Dayiti. Premye Minis Bahamas la mande avèk Etazini pou asime responsabilite l nan kriz li met peyi a dènye tan sa yo, fòk Etazini konnen ke li omwen pa kapab kontinye ap kenbe Ayiti nan mizè sa. Nèg ak zam moun pa rive idantifye apèn kidnape Doktè Louis Gérard Gilles nan zòn Dèlma 103, Blòk bò klinik li an. N ap raple ke Louis Gérard Gilles se prezidan pati politik Nou La epi Louis Gérard Gilles se ansyen kandida pou pòs senatè nan depatman Lwès anba banyè Fanmi Lavalas. Junior Pierre alyas Mass Power se non yon jèn gason ki fè pati de gwoup gang. Vitelòm nan ke lapolis arete jodi a nan Petyonvil. Junior Pierre, se li menm ki se enfòmatè gang Vitelòm nan kote ke depo moun ap viv, Malik, Bwa Mokèt, Duplan, Gwo Jan, nan Franswa, nan Senmak, nan Atis, ebyen Junior Pierre la, se li menm kap kontwole moun kap viv nan zòn sa poul kapab omwen pa evite lòm antèn sou moun sa yo ebyen finalman jodi an lapolis rive arete Junior Pierre alyas Max Power ki se yon antèn Vitelòm nan Petyonvil. Lòt enfraksyon ki domine aktyalite a. Movèz nouvèl pou moun nan komin Dechapèl kote ke lopital Albert Schweizer anonse ke yo ap fèmen pòt lopital la nan Dechapèl. Responsab lopital Albert Schweizer yo fè konnen yap fèmen pòt yo nan Dechapèl pa rapò avèk gang Savyen an ki anpeche lopital la fonksyone. Deja yo te gentan voye yon lèt bay lopital la kote ke yo te mande lopital la 100 mil goud chak mwa pou l bay baz la, ebyen malgre lopital la te aksepte avèk demand sa a, li te ap bay baz la 100 mil goud chak mwa, ebyen finalman gang yo toujou ap tire sou moun k ap sòti anndan lopital la. Se pou youn nan rezon responsab lopital Albert Schweitzer yo oblije anonse ke y ap kanpe tout sèvis yo nan komin Dechapèl. Sepandan, gen yon sèvis ijans ki ap fonksyone si tout fwa yon moun ta gen yon gwo dirivilte nan dechapè l, yon sèvis ijans k ap fonksyone nan lopital la yon manyè pou wè kòman ke yo kapab kontinye pote swen bay moun k ap viv nan komin dechapè l. Nou pran lefò sa a nan Bon Repo kote ke bandi ak zam moun pa rive idantifye kidnape yon school bus jodi a nan Bon Repo. Bandi yo kidnape school bus sa a. 7 elèv ladan l aprè ke bandi yo te fin antre avèk ansanm elèv ki te nan school bus lan. Finalman, bandi yo te pral pèmèt ke elèv yo retounen lakay yo, men pou otan, ni machin nan, ni chofè school bus lan, tou lè 2 twouve yo aktyèlman nan men bandi. 19 fevriye kap vini la kanaval lage nan Leyogàn. Nou prale fwa sa nan kesyon pwogram Biden nan. 20 eta repibliken ki te ap ki te atake pwogram nan nan tribinal nan peyi Teg nan nan vil Texas mande avèk jij ki sou dosye a pou kapab kanpe kategorikman pwogram Biden nan paske selon 20 eta sa yo se yon pwogram ki ilegal. D'après plusieurs organisations qui ont évolué dans l'immigration sous Français, États-Unis, Mexique, migrants haïtiens et africains, il y a des difficultés pour sortir Mexique, pour traverser entre États-Unis. Difficulté à ça la cause, c'est par rapport avec matériel que l'autorité américaine nous mettait Sou fwontyè la, lòske yon moun nwa parèt devan materyèl la, li pa ka skane vizaj yo. Men pou otan, lè yon moun po klè parèt devan materyèl la, li skane vizaj yo byen rapid. Ebyen, men ki kote kesyon rasis la li rive. Nou prale pran sa a nan zòn Okap Ayisyen. Pòdepè, kote ke yè swa ozanviwon de 1 è 50 di maten, gen yon tranblemandeter ki pase nan Okap Ayisyen, nan Pòdepè. Nivo tranblemandeter sa, se 5 pwen 5 li pase kòm magnitid. Fòk nou di w, moun ki tap dòmi nan kabann yo nan Okap Ayisyen, nan Pòdepè, oblije kouri pete pòt paske grenn pik la te vrèman fò. Se yon replik a 5 pwen 5 nan depatman Nò peyi a kote ke moun kouri akoz yon tronbòn de tè ki pase yè nan Okap Ayisyen. Joukla lè swa sa a nan kesyon lapolis, lapolis nasyonal Dayiti anonse ke yo arete 3 prezime asasen ki te touye ansyen senatè Yvon Bustrèt nan komin nan Tomasen, kote ke 3 asasen sa yo se Kervens Jean, Simon Louis ak Wilkens Louis, tou le 3 endividi sa yo nan men lapolis paske yo te patisipe nan touye ansyen senatè Yvon Bustrèt nan Laboul 12. Fòk nou di w, lapolis fè konnen ke yo arete tou yon sèten de Francky Charles pou 1 epr. pou enplikasyon l nan asasina komisè Arrington Rigaud devan komisarya Petyonvil lan. Lòske otorite amerikèn yo te voye bato nan lanmè a ki te di ke lap pwoteje edifis yo, jodi a èske otorite Kanada yo pral antre nan menm lojik lan kòmkwa ke pou yo di yo pral pwoteje edifis kanadyèn yo anndan peyi a? Youn nan edifis Kanada genyen anndan peyi a ki gen yon enpòtans kapital pou yo, Se anbasad Kanada ki twouve l nan Dèlma. Ebyen jodi an, ki rezon ki lakoz ke otorite kanadyèn yo se bato yo pral voye sou lanmè a pou jere kesyon ensekirite a? Nèg k ap komèt ensekirite yo anndan peyi a, se pa sou lanmè sèlman yo pase non, yo pase atè tou wi. Yo itilize vwa terès la pou yo pase pou y al fè kidnapin wi. Pa bliye, malgre ke otorite amerikèn yo te gen bato sou lanmè a, chèf gang Izo te pran yatch li pou l t al kidnape. vle ede nou se akonpanye lapolis la, akonpanye lame dayiti. Konbyen tan nou genyen depi nou kòmande plizyè materyèl nan men nèg sa yo, pami yo cha blende, zam, vye pabal, bòt pou polisye nou yo. Jiskaprezan materyèl yo poko janm ka rive delivre an Ayiti. Men pou otan tout kòb moun sa yo nan men yo. Jodi an, si peyi Kanada vle ede nou kòrèkteman, Euh, oui, je suis très content d'être ici euh, pour parler des enjeux auxquels on fait face euh, dans les Caraïbes, mais euh, la perle des Antilles va certainement faire, faire partie de nos discussions. Le Canada va toujours être là pour appuyer le peuple haïtien. Les conversations sont comment on va mieux le faire et, j'ai bien hâte d'avoir ces conversations. Je souhaite à, tous mes amis haïtiens de passer des beaux moments malgré les difficultés. La grande question, M. Trudeau. Merci.